M pa vin mande w nan kiyès ou kwè, ni m pa bezwen konnen tou kiyès w ap priye, men mesaj sa a ou sipoze tande l. Sa k pral pase ann Ayiti nan lane 2023 k ap vini la a, manman pitit mare senti. militè, wi, fòs etranje gen pou debake nan peyi Dayiti. Ane 2023 a se va yon ane jistis pou pèp ayisyen. Militè ap devan, yo pral touye bandi, pèp la li menm l ap dèyè ak manchèt li, l ap mache pran otorite ki mete l nan sitiyasyon difisil sa a. Medam matmwazèl e mesye, si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men ou pral tande pwofesi sa a ak de zòrèy ou, e wè kiyès ki pote mesaj sa a ak de je ou. Ou mèt rete la. Bagay yo vin pi konplike toujou pou Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn. Medam matmwazèl e mesye, jan Prezidan Abinader te anonse nan jou pase yo la a, apati de jodi a menm, bagay yo pral pi difisil toujou. Oh wi! Ebyen frèz e sè byen eme, e nan divès biro transfè, yo deja mete avi. Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn kap travay, yo fè konnen, yo pap voye lajan nan peyi Dayiti, ou pa bezwen menm pwoche. e ayisyen ki an Repiblik Dominikèn ki pa genyen viza. E si ou gen viza ou pa tcheke, dezole ou pap ka resevwa lajan. Ou pral jwenn plis detay talè konsa. Bagay la konplike toujou nan gouvèneman Ariel la pèp ayisyen. Nan 5 minis Lèzetazini revoke viza yo pran sanksyon kont yo, ebyen gen 4 nan yo wi pèp ayisyen ki nan trafik dwòg. Men alafen, gouvènman sa a son gouvènman dwòg dilè. Ou pral jwenn plis detay, mwen envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa, m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou. E mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont nan jou pase yo, e kont sa ki se te, Vincent Bourik tonbe nan twou konbyen tèt konbyen pye? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se 2 tèt ak 6 pye. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, pase la, m ap pase la, n a rankontre pi devan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse ou, m pa vin mande ou nan kiyès ou kwè. Mwen pa vin mande ou kiyès w ap priye, men lesansyèl, mesaj sa a, ou sipoze tande l. Jan ke nou toujou fè l pa bò isit, lè genyen mesaj pou peyi Dayiti, nou toujou fè ou tande moun ki pote mesaj la. Men sèt fwa si sa ki pral pase nan lane 2023 a, manman pitit mare senti. politisyen pral tonbe. Donk, se pa yon nouvèl nou fenk konnen, paske pa bò isit nou toujou pale nou de pwofesi yo ki anonse sou tèt peyi Dayiti. Men mesaj sa, fò m di ou, se yon mesaj ki vrèman, vrèman pike. Wi, e byen, pèp ayisyen nan lane 2023 se va yon ane de jistis. Militè gen pou rantre nan peyi dayiti vole ponpe wi militè gen poul rantre nan peyi dayiti e militè yo kap rantre nan peyi dayiti lè ke nou di ou se yon ane jistis selon moun ki pote profesi ya Se pa lajistis ki pral fonksyone, se pa tribinal yo, non, se pa lakou kasasyon, non, se pa tribinal premye ins, non, se pa bagay kon sa. Men, militè yo gen pou devan, yo ap mache pran bandi, popilasyon an li menm li dèyè ak baton l ak manchèt li lap pase pran politisyen, lap pase pran oligak kowonpi, lap pase pran moun kap destabilize, kreye gang tout la sent jounen. Medam, matmwazèl e mesye, pou plis detay, mwen envite ou tande ak anpil atansyon Lova Toussaint ki pote mesaj sa pou peyi Dayiti pandan l tap pale nan yon entèvyou ekskliziv ansanm avèk Madam Hugline Jerome. An nou swiv avèk atansyon. Pa egzanp, depi janvye m di gwo entèvansyon militè k ap fèt ann Ayiti. Men gen nèg ki te di konsa, peyi Desalin nan, peyi Tousen, peyi Kapa Lamò, blan pa ka rantre ladan l. Jodi a m swete pou nèg yo kenbe pawòl yo, peyi a nèk vire lang yo. Pase mwen menm m kanpe dèyè sa m te di a. An janvye m te di blan ap antre la. M te di lè sèpan vyen dwon. E m te eksplike sa k sèpan an. Se lame. Jodi a, jodi a, nou nan kòmansman novanm, gon, gon bagay k'ap pase otou de koup di mond lan. E gon jwè k'ap, k'ap an difikilte. Men m di l, e m kanpe dèyè l, m pa nèg lè m vin di w bagay k'ap kache, non. Pwofesi m yo fin prèske, prèske fin reyalize nèt, tout sa m te di pandan ane a. Men w pral wè, mwa sa ou ladan l la, son mwa desizif li ye pou peyi a. Pa bliye, nan peyi Dayiti, sa w fè, se li w wè. Ou fè byen, w ap rekòlte byen. Ou fè mal, w ap rekòlte mal. Pou kantite moun ki mouri, jan ke pa bò isit nou toujou di l, se lè ke gon krim ki fèt, epi lajistis li menm li rete bra kwaze, lajistis pa batay pou pini krim sa a, ebyen sa ki pral pase, se vanjans ki pral genyen nan peyi a. E moun ki patisipe nan krim yo tout sipoze mouri nèt pou sèk vanjans sa a li kapab fèmen pwiske lanati wont de nou. Antouka pèp ayisyen, ou tande mesaj la, jan ti pwovèb kreyòl la di, komisyon pa chay. Yè swa, ebyen, eh jan sa te anonse, se te veye eh, ansyen lidè rnp a, Eric Jean Baptiste, yo te asasine pandan ke li t ap rantre lakay li. Jounen jodi a, se pral fineray Eric. Jean Baptiste donk nap rete konekte ansanm avèw pou nou fèw viv kòman seremoni an ap dewoule. Fòm diw yèswa pèp ayisyen madanm Eric Jean Baptiste te pran la pawòl se pa 2 a 3 koze madanm nan pa di monchè lè wap tande deklarasyon sa yo dlo pa ka pa soti nan je w. Pou plis detay, an nou tande ansanm. Sa yon moun ki renmen pale, mwen se yon moun ki toujou kanpe dèyè rido a, men ki toujou ap travay trè di pou ke Eric Jean Baptiste atenn objektif, atenn rèv li ke li te fikse. Rèv Eric Jean Baptiste pa t sèlman rèv Eric Jean Baptiste, rèv Eric Jean Baptiste te vin rèv pa m. Objektif Eric Jean Baptiste te objektif pa m. Jodi a, malerezman, yo rache l nan men m. M ap lapriyè, paske se sa ke m ka fè, ke li jwenn jistis, ke moun ki fè sa a, li pase alakès. Paske m panse se nesesè, li pa ka tout jounen ke lankèt. Sopout. Ankèt sa a, li dwe, li oblije abouti. Eric te renmen di, Ayiti, si yo fann po l, yo ap wè l make Ayiti. Si yo kase zo l nan mwèl li, yo ap wè l make Ayiti. Eric te gen yon lanmou chanèl pou peyi li. Li te renmen drapo l. Li te renmen Ayisyen. Li te renmen tè sa a paske se la Bondye te chwazi pou li pran nesans. Li te vle chanjman, pa pou li, paske nou ka di ke Erik Janbatis se yon moun ki te reyisi. Li te fè tout sa l te dwe fè pou tèt li, men l te toujou di si limyè lakay ou ap klere e ke rès popilasyon an nan fènwa, sa pale mal de ou. Donk fòk li aranje l pou l fè ke menm jan lakay li ap klere, ke kay chak grenn Ayisyen klere tou. Eric son moun ki te moun tout moun Eric te moun moun ki pat moun ni Eric te pare pou peyi a sil le fo si Lucifer te sot nan lanfè l tap chita poul pale avèl poul dil tanpri lage peyi a bay pèp ayisyen yon chans. Kite nou respire, kite nou viv libreman. Kite nou travay, paske l te renmen travay, se nan sa l te kwè. Jodi a yo retire l, m panse ke yo fè peyi a fè bak omwen 30 an. Paske l te gen anpil rèv pou nou. Li te gen anpil rèv pou jèn yo. Li te gen anpil rèv pou pati a. Malerezman. Li pa la ankò. Men sa l te konn preche, lanmou, inyon, amoni. An nou wè si chak nan nou, nou te kapab gade moun k a kote nou an, konprann ke se frè nou l ye. Nou pa ka vle pou n mete san l atè. Konprann. Ke objektif nou vle a pou nou byen an li menm tou li bezwen byen. Konprann ke se nou youn ki pou bay lòt lan men pou nou rive kote ke nou vle rive a. Donk lanmou Jean Baptiste pat pou tèt li, li pat pou fanmi l sèlman, li pat pou mwen sèlman e Dye sèl sè konbyen mwen renmen l. Men li te pou nou tout. Alò si nou vle onore l, se kore youn lòt, renmen youn lòt, respekte youn lòt, men padesi tou, valorize lavi nou. Valorize lavi vwazen nou. Pa di sa pa gade nou, pa di sa se pwoblèm pa n, paske nou nan yon bato. Pa di paske nou nan premye klas nou p ap koule. Bato a ap koule, nou tout ap mouri, youn aprè lòt. Tan e osi lontan nou pa di ke se nou tout ki nan bato a, Donk se nou tout kap pran ti gode pa nou an pou nou mete dlo ki vle rantre a deyò. Nap peri si nou pa pran konsyans, si n pa rantre nan nanm nou pou nou aprann ke sa nou pa vle pou nou an fòk nou pa bay yon lòt li. Pou nou aprann respekte lòt. Pou nou aprann renmen lòt, renmen peyi nou, renmen drapo nou, respekte lòt, respekte tèt nou, respekte lavi nou e ranmase dinyite nou pou nou met men nou tout ansanm pou nou pran desten peyi nou nan men nou. Mwen di nou mèsi dèske nou te prezan pou nou ba l yon dènye omaj. Mwen swete ke tout sa l te konn preche nou yo, Kounye an ke li pa la, na tande yo, retande yo, revize yo, aprann yo, metrize yo, pratike yo. Madam Milande Maniga bò kote pa l, li te eksplike kiyès Eric Jean Baptiste te ye, relasyon li te genyen ansanm avè l, ki tip de moun li te ye. e kòman Erik Jan Batis te fè vin sekretè jeneral pati politik RDNP. Pou plis detay, medam, matmwazèl e mesye, an nou tande ansanm. M pap di anyen ki pou twouble moun, ki pou fè moun poze kestyon. Senpleman, m ta kapab di, o non di RDNP, Ou ta kapab di, Mèsi. Bonjou. Mèsi. Mwen konn Eric Jean Baptiste pa lentèmedyè de Lesly Manigat. Paske 2 moun sa yo te gon bagay antre yo ki te ekstraòdinè. E se bagay toutafè natirèl ke j'ai remplacé Leslie la convention et que quelques années après, c'est moi-même qui passait Eric Flambois pour devenir secrétaire général. Deuxième monde que m'a remercié précisément, c'est membre RDNP. D'abord membre du CEN, Komite Nasyonal Egzekitif de pati a, se li menm ki pran lè desizyon e desizyon yo, yo pa pran tèt chaje, yo pa pran avèk jògònj, mèsi e Erik pa t nan jògòn, li pa t nan non pli lè l di w je veux Se le maximum m konn kapab di. Si m di je veux, m ta renmen ke tèl bagay fèt tèl jan. Men jan ke li te eksprime panse li. E tout manm CEN yo, yo te konprann sa. E fò m di ke mwen menm, m pa t manm CEN. Petèt ke gen de manm RDNP k ap aprann sa ta. ou bien il n'y a pas retenu ni. Moi, j'étais président d'honneur du RDNP. Et tout ça, c'est Eric qui l'a choisi. C'est lui-même. Parce que je ne peux pas présenter pour quoi que ce soit encore aucun poste électif que désigné par le vote et président d'honneur du RDMP, il était que son titre qu'a créé avec moi, mais que tout le monde qui sortit comme secrétaire général du RDMP, il a tout président d'honneur du RDNP. Men, wòl mwen o sen du RDNP, se pa t yon pòtre, se pa t yon prezidan vrèman an pòp, pòp pòp etwal. Se t desizyon. Cependant, Eric, étant donné culture politique que a par la lecture et par l'expérience, parce que son monde a fait politique depuis quelque temps, il a toujours dit tout que faut monde pas esclave le droit. C'est pas ça droit dit ou esclave. Et qu'à côté du droit, on aurait la politique, E nan tout nesesite di moman sa yo, jamè o gran jamè nou te kapab panse ke yon nesesite di moman se ta asasina yon sekretè jeneral. Nou pa t panse a sa. Nou pa t, lide pa t, pa t rive nan tèt pèsonn ke yon bagay konsa ta kapab fèt. Men, si Erik te ka ba nou konsèy kounyeya, Li t ap di, Atansyon! Mwen mouri, m pa la ankò. M pa kab deside pou nou. Se nou menm ki pou deside. Se pou n met tèt nou ansanm. E tankou m te di l nan premye deklarasyon ke m te fè a, dèy fòk li fini. Dèy gen yon moman. E dèy ke n ap selebre jodi a, sont deuil avec des larmes, en pile tristesse, en pile affectation, mais cependant, dans ça, n'est pas vitam éternel. Il faut que nous ramassions courage, que nous ramassions RDNP, pour nous essayer de suivre. Nous gagnons deux mondes à guider nous mwen fè l, m chèche dokiman ki lakay mwen, tout sa k pibliye, sa k poko pibliye e m ap remèt CEN nan e l a deside kisa pou l fè avèk li. Senpleman, m panse ke se yon acte de fidélité de Lesly, de, pardon, de Eric à l'égard de Lesly. Se poutèt sa, moun m ap remèsye anpil, moun ki vin rann nou vizit, ki pa manm RDNP, ki konn RDNP, petèt te goumen yon tan avèk li, Pat dakò avèk li paske Eric te gen yon sorte de tendresse particulière. Donk, jounen jodi a la, se va fineray Eric Jean Baptiste, rete konekte sou chanèl pa w la, tak 509, konsa nou va fè w viv kòman seremoni an ap dewoule. Medam, matmwazèl, se mesye, an palan de fineray, bon, mwen m poko janm sezi konsa, sa k ap pase pèp ayisyen konsa a mezanmi? Byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a, videyo sa m pral montre w la se Ayisyen k ap make pa nan antèman, m poko janm sezi konsa, an nou swiv ansanm. Ala traka pou lave kayite papa. Non nou mele wi pèp ayisyen. Alon nasyon sa se ayisyen bon ou konnen bagay yo difisil pèp la gon chalè pèp ayisyen pèp la gon chalè bagay yo difisil trop strès kounye a menm nan mò nou oblije make pa paske nou pa gen tan pou nou enjoy nou pa ka enjoy lavi lè pou enjoy lè moman kanaval ou pa ka al nan kanaval politisyen yo di non ou pa gen dwa al nan kanaval. Tandiske, lè ke yo deside yo menm pou yo mete w deyò, lè ke enterè yo menase, enterè bòs yo menase, yo peye divès bann rara epi yo di w ann al nan manifestasyon, n ap danse, n ap met konpa atè epi n ap pran plezi n epi n ap di fò w lale, fò w lale. E men kounya la a, pèp ayisyen tonbe nan make pa nan antèman pèp ayisyen pase pèp la anvi defoule l, twòp strès. Ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e mesye, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike an Repiblik Dominikèn nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a. Donk, jan ke nou te anonse nan jou pase yo, Prezidan Abinader te reponn e responsab l onu yo ki te mande l pou l sispann depòte ayisyen puiske Ayiti ap konnen yon moman ki difisil pandan dènye moman yo la. Ebyen Prezidan Abinader te reponn responsab l'ONU ki gen awè ansanm avèk dosye dwa moun, li te di l politik migatwa yon peyi se leta ki jere sa ou pa genyen anyen pou vin di nou, pa ka di nou, pa vin pase nou lòd. E nou konnen ki sa nou gen pou nou fè. E a mon grand etonman nou ta pral konnen gon lajan ki konn bay e chak ane. pou ke yo kouvri yon seri de depans yo fè pou Ayisyen puiske anpil nan nou soti lakay pou ke nou vin pran swen an Repiblik Dominikèn puiske dirijan nou yo pa deside konstwi lopital, madanm yo a pitit yo pa nan peyi a, donk yo menm a chak fwa yo gen tèt fè mal yo pran avyon yo pete kouri tandiske nou menm nou pa ka jwenn moso lasante nou oblije travèse vini kay vwazen anba anpil imilyasyon tristès, ebyen pèp Ayisyen se toujou konsa. nou resevwa ti kal pou nou kapab jwenn ti kal swen. Epi medam matmwazèl e mesye prezidan Abinader te anonse byen semèn kap leve a bagay la pral pi difisil toujou li pral double kantite ayisyen yo te konn depòte oparavan. Donk paske lajan pa bay. wap depòte loni kenbe lajan l di l pap bay li ebyen kounya la abinadèl di an ou pa bay lajan ebyen m pral moutre w konbyen 10 ki fè 20 ebyen frèz e sè byeneme jan ke wap gade imaj sa la nou kapab konprann e otorite an repiblik dominikèn yo deja pase lòd. Yo fè konnen yo pap voye lajan nan peyi Dayiti jiska nouvèl òd. Ou konnen gen anpil moun k ap viv an Repiblik Dominikèn, k ap travay, ebyen yo konn voye lajan pou fanmi yo an Ayiti. Ebyen Western Union, pèp Ayisyen depi lè w parèt, e depi yon Ayisyen parèt w ap tou wè afich la konsa. Nou pap voye lajan nan peyi Dayiti jiska nouvèl òd. E nou konnen an Repiblik Dominikèn, selon enfòmasyon nou jwenn nan men anpil konpatriyòt k ap viv nan zòn sa, prèske chak mwa fòk ke ou desann sou fwontyè pou w al tcheke. Donk, e selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, Gen moun ki pap ka menm resevwa lajan paske ou konnen gen anpil ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn, fanmi yo a letranje, donk se fanmi yo ki peye tout frè pou yo. Se fanmi yo ki peye kay, se fanmi yo ki ba yo manje etc. Puiske sitiyasyon an difisil nan peyi Dayiti, moun ap mouri, yo fè yo travèse lòt bò a. Donk, kounye a la a, moun sa yo ki an Repiblik Dominikèn, ou kapab gen paspò, ou gen viza ou pa ka ale nan biwo transfè pou ke ou ale chèche lajan. Donk, si ke pou ale nan biwo transfè pou ale chèche lajan, 1, fòk ou gen paspò a, 2, fòk ou gen viza a, e 3, fòk ke ou tcheke. Si ke ou pa tcheke, ou pa gen so a. ke w tal tcheke ebyen dezole ou pap kapab resevwa lajan donk tout sa se imilyasyon se tribilasyon konpatriyòt nou yo ap pase sou tè panyòl paske nou gon ekip bann dirijan malandren nou gon ekip bann restavèk nou gon ekip bann dirijan ki pa ba nou anyen regle pou yo. mouri nou sa pa gade yo, viv nou sa pa gade yo, donk yo just sèlman la, yo ap manje lajan peyi a. E ou kapab wè pèp ayisyen jiska prezan pa rapò a ansanb de tribilasyon, mizè, soufrans e ayisyen ap pase an Repiblik Dominikèn jiska prezan nou raple nou nan jou pase yo lè ke te gen somè ameriken. Premye minis Ariel Henry se ti kado li tap bay prezidan Abinader, donk jiska prezan premye minis Ariel Henry poko di way sou sitiyasyon ayisyen ap konnen an Repiblik Dominikèn pwiske lakay pa bon, e non sèlman sa tou pèp ayisyen donk nou konnen preske nan chak gran vil yo gen konsila. Donk, jiska prezan, pyès nan yo pa di way, pa gen twit ki fèt, pa gen rankont, pa gen okenn negosyasyon Ayisyen lage sou kont lese yo fè. Donk, lesansyèl nou kapab konprann, lakay rete lakay, se nou menm ki pou batay pou mete chenpanze sa yo deyò paske se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa, se yo menm ki ka fè n ap kouri kite lakay nou konsa, se yo menm ki lakòz n ap pran tout imilyasyon sa yo. sou tè panyòl nan ak nan divès lòt peyi ankò ki fè pati de lamerik la. Donk pèp ayisyen se a nou menm ki pou deside pou nou bay mesye sa yo anba yon leson pou n fè yo konprann tè papa Desalin nan se pa sèlman pou yo men se pou tout ayisyen nou gen dwa pou nou viv ladan e fòk nou viv alèz donk se paske yo ap gangsterize peyi a achte zam simen atè a ki fè n oblije ap kouri al chèche lavi lòt kote. Donk gon seri de travay Ayisyen ap fè nan divès lòt peyi, yo te ka rete lakay yo pou yo fè l, men malerezman mesye yo kenbe nou nan lesklavaj, yo kenbe nou nan kou pou nou pa janm anyen pou nou toujou ret avè yo, sèl opsyon yo ba nou se rantre nan gang. Donk jounen jodi a pèp Ayisyen li lè li tan pou n gade lènmi an nan je, wi li lè li tan pou n gade lènmi an nan je, pou n gade lougawou a nan je pou nou di l nou pap kouri pou li ankò. Lougawou k ap manje pitit nou, lougawou ki anpeche nou rete lakay nou, ki fè tout jounen nou kay moun, fòk ke nou gen kouraj file manchèt nou pou n mache sou li, pou n di l non, sètase nou pap ka rete viv nan sitiyasyon sa a. Medam, madmwazèl e mèsye, fò m di ou, ebyen sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan gouvèneman Ariel la. Donk, pami 5 minis, Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont yo. Ou genyen minis jistis, minis kolektivite teritoryal, minis finans, minis agrikilti, minis defans. Ebyen nan 5 minis sa yo gen 2 ki deja la deja, minis Bertho Dorcé ansanm avèk Litskitel nèg kidnapin pou bòbòt la nou konn sa. Ebyen. Nan 5 minis sa yo pèp ayisyen genyen 4 ladan yo ki genyen gwo akizasyon sou do yo, akizasyon sa yo ki gen a wè ansanm avèk dosye dwòg, trafik zam ansanm avèk blanchisman lajan. Èske w tande? Trafik dwòg, trafik zam, blanchisman lajan. Atò pou yon gouvènman mesye, yo ap siyen pou fòs etranje rantre nan yon peyi pou vin met sekirite, tandiske se menm yo menm nan ankò k ap fè zam rantre pou gang, tandiske se menm yo menm nan ankò k ap blanchi lajan, tandiske se menm yo menm nan ankò ki nan trafik dwòg, pèp ayisyen. Ka grav wi! Ka grav, ekstrèmeman grav! Se tris! Moun kap siyen pou fòs etranje rantre nan peyi ya, li menm ankò li nan move zafè. Ala traka pou lave kay te. Donk, e genyen lòt minis tou pèp ayisyen yo gen pou yo pran sanksyon kont yo paske pouvwa mangonmen. E, raple ou gen gwo presyon k ap fèt pou ke yo desann minis planifikasyon an ki se Ricard Pierre, li menm ki genyen gwo relasyon ansanm avèk Vitelòm. Ou raple ou deklarasyon Vitelòm te fè nan jou pase yo pou Fantom 509 te monte, gwoup teworis sa a li te chita ansanm avèk Ricard Pierre. Pou ke gwoup fantom sa te monte li te chita ansanm avèk John Joel Joseph, li te chita a Nenel Cassy, li te chita ansanm avèk Andre Michel. Pèp ayisyen li enpòtan wi pou rafrechi memwa ansanm avèk deklarasyon sa. An nou resuiv ankò yon lòt fwa. Ekoute byen, Vitelòm di sa, di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk Lanmò Sanjou di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelom inosan e ou ka ou ka petèt jan peyi an jan nasyon an jan jan ke yap fann ou nan medya nan medya tèlevizyon nan peyi dayiti ya sil pa sa dil pa sa vitelom gen dwa pa fè 100 kidnaping vitelom gen dwa pa ka pa fè 200 kidnaping si gon gwoup polisye kap fè kidnaping di men tèl kidnaping kite fèt se yo kite fèl ou menm vitelom èske ou pa fè kidnaping. Bertho, se youn nan rezon ki fè m di w Moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se skonn apèl yon forum de fantômes. Lè sa a n te chita avèk de wo grade. Si te. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Si te non. Mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. Peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòyèt lan, yap di e kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. Antouka, jan n toujou di l pa bor isit, jistis Bondye se kabwèt bèf. Menm si w wè l lan, l ap rive kanmenm. Medam, matmwazèl e se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Nan dat ki te 13 novanm nan lane 2018, se te masak Lasalin. 13 novanm 2022 a ki sot pase a la, sa fè 4 lane depi masak sa te fèt. Masak sa, mesye dam opozisyon yo te di nou se Jovenel Moïse ki fè l. Mesye dam opozisyon yo te di nou se Babekyou ki te fè l. Pierre Esperance te ekri rapò. Men a mon grand etonman, mesye dam sa yo ki te nan opozisyon ki tap batay pou la jistis etc. Men yo gen 16 mwa sou pouvwa, 16 mwa depi yo asasine Jovenel Moise. Avan, dosye masak la salin se te chwal batay ti mesye yo. Donk jounen jodi a, a mon grand etonman, sistèm lajistis la nan de pla men yo, jiska prezan moun Lasalin poko kapab jwenn jistis. Men ou kapab raple ou apre asasina prezidan, anpil nan yo ki te konn chita planifye krim, Bann nan vin gaye, pawòl yo kòmanse pale. Ou raple ou deklarasyon Doktè Chilè Lwidò sou dosye masak Lasalin nan, pèp ayisyen? An nou reviv moman sa ankò yon lòt fwa non. Nou responsab, opozisyon an, sdp sitou. Masak ki fèt Lasalin nan se sou do nou wi. Kòman sa? Ah bon wi? Okontrè mwen m panse ke moun Lasalin jou peyi an pase. Peyi an pap rete konsa. Lajistis gen pou triyonfe. Fò yo voye, fò, fò moun Lasalin al lajistis kontre sdp. Mwen menm, ikonpri mwen menm tou. Ala traka pou lave kay tè papa. Nou espere ke BINUH, Core Group, tande deklarasyon sa. Mwen espere deklarasyon sa rive nan l'ONU. Eske w tande deklarasyon Schiller Louident? Jou gen lajistis nan peyi Dayiti, se mesye dam sdp yo ki fè masak Lasalin. Jou gen lajistis nan peyi Dayiti, li menm moun Lasalin sipoze tradui l lajistis. Ala traka pou lave kay tè, se lè gran ri pran dife tout bon vre, w a konnen ki valè kokobek te gen ladan. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Non, bagay la di wi. M potko wè pati sa. Nou konnen premye de novanm se gede moun ap pran piman. Apa te gen yon gede ki te pran nan piman, bon Dye papa. Bon, kiyès ki do fè l pran nan piman sa? Ale wè premye minis Ariel wi, ann gad video sa ansanm. Ariel ou pèk ede yo banm bi man. Chante branche a. Li pa pase konsa. Lage bi yo. Heyy! Ala traka pou lave kay tè papa. Bagay la di wi. Bagay la konplike. Donk, ou konn sa m ta renmen wè? Pandan ke gede ap fèt epi boutèy piman yo ap vide a, epi m fè yon goute piman pou m wè si l pike. M ta renmen fè ti eksperyans sa pou m goute piman. E pa pou m vide nan afè m non. Non. Mwen pap vide nan afem. Men map goute piman an pou m wè si l vreman pike epi pou m wè yo ap vide l ladan pou m sètifye ke l pike ke yo gen gede pou tout bon vre. Ou wè se ekstrememan enpotan men apre tou m ta renmen konnen lè gede a ale koman yo santi chouchoun nan. Koman yo santi gigit la eske. Li toujou cho? Eske apre sa yo al lopital pou enfeksyon oubyen eske se lwa ki absòbe tout epi yo menm yo pa santi anyen? Bon, kanmenm se kesyon kap poze. Selon gangan ka reponn mwen oubyen yon moun ki konn gen gede. Mwen menm m pa konn gede. Antouka, mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab. pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo, donk randevou kase setè pita, dezè n ap genyen ansanm avèk nou Yanick. Bizou bizou deja bon lendi e bòn semèn.